Mezanmi nouvèl ki rive jwenn nou la, Shabba rive pran anpil kou nan lakou Sendomeng. Jan nou te konnen l deja, yè swa Shabba te voye anpil pwen sou ex li, li te domine ex li anpil, ebyen aswè a la a, Shabba pran anpil kou pa rapò avèk ex li. Se premye fwa w pase sou chanèl sa a, make sure ke w abòne epi aktive klòch notifikasyon an pou w pa rate Youn nan videyo ke nou gen pou nou lage yo. Kijan Shabba fè pran kou sa yo? Bon, nou pa ka pale direkteman men daprè Shabba se pandan l ap pase ke ex li voye yon kleren sou li. Nou konn ex Shabba a ki rele Claudia, li voye yon kleren sou Shabba. Mezanmi, Shabba t ap agase l yèswa, enben aswè a daprè Shabba li agase Shabba. E daprè Shabba toujou, nou poko konn non wap pale de Claudia la, daprè Shabba toujou ke aprè ex li fin voye kleren sou li, ex li menase l, Shabba di konsa depi depi tan an mennaj ex li se kout pwen li kòmanse ap vide sou li, li kase chèn li e yo fè m konnen Shabba pran anpil kou, bouch Shabba pete e Shabba gen yon seri de gwo gwo gwo gwo gwo bout melon ki leve nan figi l paske. Yo kraze figi Shabba serye. Se enfòmasyon sa a ki rive jwenn nou pou kounya a. M pa wè madanm mwen non. On superstar est on superstar. Sa pa pri vokal non papa. Pa vin ranse la non. M ap di nou yon bagay. Map di nou yon bagay, nou menm medam ki la nan sal la, lè nap kite nèg nou, kitel pou yon nèg ki ka fon bagay pou nou. Pa ramase payas. Pa al pran nèg ki pa gon goud nan boudal. Kanpe djaz la, kanpe djaz la. Se mwen ki gen mikwo, se mwen ki sipès. Da. Kite m pale. Poze! Ok, tande sa. Eske m mèt toujou peye kay la? Peye kay la? Y ap ban m ti kòl toujou pou sa wi. Eske m mèt okipe pitit mwen? Sa. Depi se moun ki dakò pou Shabba okipe pitit li leve 2 men n anlè! Fè men n anlè! Mèsi avèk ou menm ki te gad video sa a. Nou pral eseye antre an kontak avèk Shabba, n ap vin a plis detay pou ou nan yon ti moman. Toujou ret branche avèk chanèl la si w poko abòne, fè sa kounya pou w ka pa janm rate news yo, paske n ap toujou la pou n ba w enfòmasyon yo nan bon ti mamit.